Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon lansyen prezidan jovenel moise te gen abitid di ti pawòl sa. Lavi bandi se kout kout kout kout kout ke sa dure. Jodi a fè m 4 an 4 mwa sou pouvwa, m sot sit avè nou 5 tèt de seri. Ben écoutez, cette parole est reprise aujourd'hui par le Chef de la police ki li menm se Léon Charles. Dure de vie yon bandi li pa depase 2 3 ans. Djwed vilme, grenn sonnen kote yo? Tout mesye sa yo kap bay dezod yo nou pral jwenn mesye sa yo k pase deja. Se sa m pwomèt nou antanke chèf polis. Se travay mwen, e sa m ap fè. Léon Charles, jounen jodi a nan kad konferans pou laprès, ebyen voye yon gwo mesaj bay bandi yo. Di bandi yo ekoute, nou mèt wè tèren an lib, n ap pyafe jan nou vle, tèren an gon mèt. E mèt tèren an se fòs ki legal la. Lapolis se yon fòs legal. Léon Charles fè lontan li pa pale. Léon Charles. Anpil moun akize li dan yon premye tan kòm moun k ap bay manti, de moun ki pa toujou prè pou pase a laksyon. Gen yon lòt moun yo te toujou di ben ki konn ap bay manti. Se Barbecue egalman. Men jounen jodi a la a, ebyen anpil moun wè ke bon Barbecue vle met pye l atè tout bon vre. Nan kad konferans pou laprès sila a, Léon Charles vle pote asirans bay popilasyon an pou dire ke. Lekòl la lap ouvè. Lapolis ap asime responsabilite l. Leon Charles banm di w yon bagay frè m. Popilasyon an kwè nan ou. Menm lè w wè popilasyon ap mache dèyè bandi yo tankou m pa konnen foumi ki nan koloni. Men tande, yo kwè nan fòs legal la. Si w wè lapolis rezoud sitiyasyon ki genyen la. M gen presyon ke popilasyon an ap plis kontan ke se bandi ki kontinye ap teworize yo. Men, jan bagay la ye la, chèf polis la, mwen gen yon ti jan pè, vrèman pè. Men, de tout fason, ou pale, nou kwè nan ou e an n kite popilasyon an tande pou n mande li apre, eske l kwè tou. Lapolis la idantifye Tout bandi tout kote bandi ap bay pwoblèm e lapolis la pap janm bouke monte operasyon pou n trake yo anpeche yo ke pou yo simen laperèz nan popilasyon an se sak fè dènyèman vandredi dènye nou te monte yon operasyon pou n te trake bandi krache dife depi kèk tan ap teworize popilasyon map di n. krache dife, spesifikman touye pou nou 5 polisye, atake 4 komisarya. Depi 2 mwa, lapolis la kolekte enfòmasyon, monte filature ki fè ke bandi ki rele Manino an, il n'est plus. E se chemen sa a ki trase pou tout lòt bandi k ap fè moun pè. Tout lòt bandi k ap pran pòz ke y ap fè lalwa, lapolis ap rive sou yo. De tout fason, nou prezan. Menas k ap fè yo, nou pran, nou analize yo, nou pran dispozisyon pou ke. Zòn sa yo sekirize, bandi yo rete nan espas ke yo ye a ofiramezi n ap rive sou yo. Atak k ap fèt sou anba lavil la, menas ki gen sou prizon, menas ki gen sou wout ayewopò, lapolis ap di popilasyon an li la Yèswa, tout nuit lan, jodi an, tout jounen an, demen, tout semèn nan e rès tan ki rete, bandi yo, nou sou nou. Lapolis lan ap chèche n. Lapolis ap rive sou nou. Men tou pou n fè l nou bezwen apui popilasyon an. Apui popilasyon sa a ki vle al travay, Pou timoun al lekòl pwochènman lè lekòl la ouvri. Pou ti machann yo leve al degaje yo nan lari a. Nou se yon peyi ki gen difikilte deja, donk bandi pa ka ap tout tan ap annwiye sante nou, ap bay pwoblèm. Lapolis avèk tout fòs ke l genyen ap kolekte enfòmasyon avèk apui popilasyon an. Yonn apre lòt. Oubyen tout an menm tan. Bandi yo ap jwenn repons ke lapolis la sipoze ba yo. N ap kontinye travay pou ke tout gang k ap bay pwoblèm, Kwadèboukè, Vitelòm, m gon fiksasyon sou Vitelòm, paske misye ap asasine polisye, l ap asasine. Vitelòm se yon bandi ou ye. Ou pa ka fè tèt ou pase pou yon òm dafè. Lòt nèg ki di. Yap rive sou la police lan fòs la se nan menl liye kalm kalm e avèk apui popilasyon an nap rive rezoud oubyen diminye nonb de ka de vyolans sa yo e map raple yon bandi dire de vi yon bandi li pa depase de twa zan djwed vilme grenn sonnen kote yo tout mesye sa yo kap bay dezòd yo nou pral jwenn Mesye sa yo k pase deja. Se sa m pwomèt nou antanke chèf polis. Se travay mwen e sa m ap fè. Léon Charles a parlé. Men ekoute, m ta kapab di, an tèm de menas, gwoup bandi ki plis parèt danjre pou lapolis, se lèzòm di je nèf an fanmi e alye. Pou ki sa m di sa? Se pa paske mwen pwente di dwa gwoup sila a non. Men. M ap ba nou yon ti rezònman tou piti. Pa egzanp, lèzòm de 400 mawozo, yo menm yo fè yon konferans pou dir ke jiske la yo pa t vle goumen avèk lapolis paske yo respekte lapolis. Men etan done ke yo nan yon sitiyasyon kote ke yo vle kwense yo, ebyen y ap batay. E lè w pran Bèlè, ou menm Jimmy Cherizier ou te di ke ben ekoute lapolis ap mete ansanm avèk nèg Bèlè yo pou kapab Al moute sou Jenèf, ebyen se manti. Ew fè sèman sou zam ou? Modèl operasyon sa yo, yo pral kòmanse prepare kont mesye G9 yo, ebyen sa pap pase paske nou menm nou pap rete ajenou pou nou pèdi batay. Ebyen se jis pou m di nou ke le gang ki pare le pli danjre pou la polis se le klan di G9. Èske deklarasyon sa lafanmi se pa yon deklarasyon an kèlke sòt ki ap leve plim sou do manm Zye Nèf e Alye? Paske nou wè nèg yo bay 2 demonstrasyon, lapolis pa rive fè anyen an tèm de reyaksyon, la reyaksyon nè k'un konferans de près. Aprè yon konsèy siperyè polis nasyonal ki fèt a lekstraòdinè, ebyen se sa. Fò m di nou, genyen nan peyi a la 2 fòs, lapolis e lè bandi. Lè bandi ki ap kontwole teritwa. Men, m gon grenn konsta m toujou fè. Nan kelke swa peyi di mond, lè yon fòs ilegal ap batay avèk yon fòs legal, menm lè l ap bay anpil pwoblèm, men yon jou, fòs legal la, l ap rive pran le desu. Ki yon ti jan kontrè avèk sa k ap pase an Afganistan, paske lè Taliban, anba je anpil moun, yo te konsidere mesye sa yo kòm yon fòs. ki ilegal. Men le fèt ke yo gen yon, m ta kapab di, objektif yo vize, e nèg sa yo, yo prèske pran tout peyi a nan epòk yo t ap batay, yo te reprezante yon menas menm pou Lèzetazini, o pwen ke peyi sa a te oblije antre nan pourparle avèk Taliban yo pou te kapab jwenn lapè. Men ki se yon lòt kontèks, paske pa bliye, Tout kote w wè Etazini pase, se objektif li se kraze peyi sa. Se sa k fè, m di podyab pou Ayiti paske peyi sa w wè k ajenou la, nou gen Lèzetazini ki bò kote nou ki toujou ap vin la pou di ke l ap ede, ede nan kisa? Se yon rèv paske Lèzetazini se pa flanche li flanche, se pa echwe li echwe lè li yon kote men li jis vini pou kapab fè peyi sa pi mal. se konsa ideyoloji yo ye. Ebyen mezanmi Leon Charles pale nap tann poun wè kisa lapolis pral fè men gon grenn bagay pou nèg yo konprann si sak gen la m pap di lapolis non paske lapolis la li menm se pa li menm ki gon kès nan menn kap fouye pran pou al achte li genyen kanmenm yon moun ki chèf li pa egzanp lè w pran chèf polis lan enstitisyon an menm li se oksilyè de la jistis. Si pa gen nèg nan peyi a la ki genyen kòd sosis yo mare avèk bandi, ebyen sa k ap pase la a, kote popilasyon ap teworize a, ebyen m ta kapab di sa s on ti kal pwoblèm li ye. Men elas! Lapolis kapab lanse yon operasyon jodi, demen li echwe paske gen nèg ki yo menm la pou kapab sipòte bandi ame. E se sak fè w wè popilasyon an vin konprann jwèt sa li pa antre ladan li oblije ap mache dèyè bandi ame yo. Men, kou gen yon bon lojik lavaj tèren ki fèt w ap wè ki kote popilasyon ap poze. Antouka, le chef de la police a parlé, nou tande, men nou pa kwè. Paske, m p ap ba w manti Leon Charles, nou toujou ap pale, men franchman nou vle tann aksyon an.